Se ton batèm de feu. Men mwen menm, m vandredi aprè midi, kite ti pitit pitit mwen lakay mwen. Ti pitit mwen, pitit mwen, m kite l lakay. M di m bal fè tèt mwen bèl, m bal achte fo cheve, m bal peye tèt mwen pou mwen. Ti kou. Kounya te alamòd. Epi mari m an pwovens, l ap travay. So, mwen di ke l ap vini. L ap vini, m ta renmen l vini jwenn mwen byen bèl, byen frèt. Li gen pou l vini yon samdi. Jodi a vandredi, m pral pran tèt mwen pou m pare byen bèl. Konnen ti ti kouya son bagay fè afro cheve l pou bèl e gen moun ki fè l byen nan sa byen inosan ti jèn fi m do te gen do 25 an lè sa fèk marye Mwen gen lan zòn bò lakay an gen moun ke mwen mete li ta ka mete l. Eske konbyen kòb mwen ta dispoze pou mwen al mete bagay la? Mwen vle pa vle pa vle depanse anpil. M vle mete l m pa vle depanse twòp. M pa vle depanse twòp paske lè w fèk marye ou pa depanse twòp, ou fè ti ekonomi. A lepòk, m desann mache anba. Mache anfè. Ap mache men, madanm nan esye ve sèlman gen devan l l ap vann anba kyòs la. Madanm nan byen janti wi. Apre di, Madanm, bouch dous. Pititi cheri. Mwen ta fini vann cheve a non. Sa twò byen. Sa va twò byen. Sa twò byen. Sa va twò Chantier a nan pou fini. Kounya la, li di mwen ou gen moun pou mete cheve a? M di non m poko gen moun non, m ap chèche yon moun. Li di a ou pa bezwen depanse twòp. M konn yon moun k ap fè cheve a pou ou. M pa depanse pakèt la. Depi m tande. Wap depanse paket lajan. M wè ke m te ka aksepte. M pa menm konn madanm nan. Mwen gen laj a laj. Map gade sou ti karaktè madanm nan kap pale kap banm pawòl. Madanm nan se se yon vandez li ye. Li ka vann yon ide. Madanm nan li di mwen. Map bo yo kòt yon moun la. Se la a l rete. Se moun la w tande moun andeyò di w an n ale se la a nou prale. Ou ka fè dè kilomèt ou pa janm rive non. Apre sa ou ka trepase yo menm yo konn mache. Madanm nan di konsa se la a, tou pre a. Odè gwo kay doktè a. Ok. Kounya la, son bagay la pou refere m. La pou refere m. La pou refere m. Men madam nan la, men mwen la, kap machande, li ba refere m. La pou refere m. Ok. La pou refere m. So Son madanm se sa lap fè lap vann cheve Selling hair Fake hair Men mwen menm k anbake kounya la Madanm nan pa pèdi tan non poul konvenk mwen M konvenk tèt mwen pou kont mwen paske Mwen jwenn pou m fè ekonomi, but m se te pou m fè ekonomi ok, but m se pou m mete cheve a ok, kounye a li di m konsa ke dèyè konpay sa w ap jwenn yon mesye ki lan zòn nan w ap mande l pou ki kote yo peye cheve, li di m tout moun konnen moun sa k ap fè cheve. M di eske l lwen non non non l pa lwen l pa lwen tout moun la konnen kote kap fè cheve a ou pa bezwen pè ale ale dèyè l men gwo kay la pa doktè entèl non doktè a te make m pa sonje non doktè a men l make sou bagay la vrèman lò l di m sa m wè kay doktè a tou pre mache a so m travèse kite mache a. Konprann? Travèse kite mache. Kounye a la map la m rankontre yon nèg vrèman pase li di nenpòt moun ou rankontre mande pou entèl. Mwen sonje non moun nan men mande pou entèl. Men kounye a la Kite mache a wi, kite sweet market la wi, kounye a la, kounye a yon lòt wout map fè wi. E pa wout lakay mwen nou. Ti moun ap tann mwen, ti bebe ap tann mwen. Men kounye a la. Men moun ki antre la. Se normal. Mesye a di mwen antre la wap jwenn ni. Lò mwen antre la. Mwen jwenn yon lòt moun ki di mwen a li la, li la, li la. El di mnen pou knen pot moun monte li ap monte. Sou madanm nan egziste vwe pwiske moun yo di mwen li la. Madanm kap fè cheve a. Men, lè map rantre yon bagay ki atire atansyon m, si w rantre la ou fè sa, ou fè sa apre sa chak pa ou fè ou rankontre avèk yon kay ki bare ou. Tout sa yo se kay ki konstwi yon jan an labirent. So, ou rankontre kay, ou rankontre kay, ou rankontre kay, M pa konn si se pa la m te pase oubyen si se la m ap fè konsa. M pa konnen ki wout m ap fè. Se moun m ap mande depi l jwenn moun, moun nan di. Si moun nan lide di l fò, li fò, li di ou fè sa. Ou fè sa. Ou vle fè sa, ou fè sa. Men m parèt yon kote, mwen jwenn moun nan gen chèz li, de chèz lan. Yon chèz ba avèk yon chèz wo. Ou wè son moun sanble se studio l se se on malerèz li ye ki studio pou l ta ba ou. Sou m parèt lan on kay, mwen di èske se entèl li ye, li di sa m vin chèche m di m vin penyen cheve m, li wè cheve a lan menm deja. Lè m fin kalkile m wè ke Nenpòt jèn fi a lepòk konn penyen cheve m. Li te gen dwa pa moun yo te refere mwen. Pase, se apre m ap kalkile, pase pou le moman lespri m pa lan tèt mwen. Madanm nan di m konsa ke se yon jèn fi e ke m wè tèt li trese tou avèk bagay la. Li di m konsa ke, wi se li menm, epi li di m l ap koute tan. Ok, m gen kòb la. M di m ap peye l, men li vrèman te bon mache. So, nou wè labirent lan? Nou wè lan ki labirent m al pran? E, kot ou wè w rantre soti la a? Ou gen pou l soti lan lòt lari a, la a. Men mwen menm, m pa gen yon klou de kote m rantre a. M pa gen yon klou de kote m rantre a. Nou wè? Yon kote yon di, si w ap chèche yon vòlè, l antre lan lakou foumi. Ou pap ka jwenn li tande. Ou fini, ou fini, ou fini jwenn li. Ou fini jwenn li. Lò mwen menm, kote se apre yo vin banm non li, yo di m rele li. Moun ki konnen di m rele li la kou founi. Ok. So, men mwen la a ki ka madanm nan. Madanm nan mete m chita, li pran cheve a lan men m. Epi l antre lan ti pòt sa a ki pa twò lwen, m wè pòt la, m ka wè pòt la la a. Epi, li di m, l al prepare cheve a. Alò, ou konnen gen lè fò l koupe l, mete l bagay, m konnen pa, m prepare yon cheve, konbyen tan pou sa pran mezanmi? Hein? M pa konnen si se. Vin reyalize m rin reyalize lan kisam ye si se pè m pè ou byen pa pè m vin rann mwen kont madanm nan pa janm sòti ou konnen ou pa gen ou pa gen telefòn pou w ap gade lè ni mont lan bra w se lan mache m te prale m pa bezwen gen mont lan bra m so ou pa gen yon klou de lè kilè l fèt ou gon ide de lè apa solèy la. Epi vwala ke m al yon kote, menm m konnen m ka evalye plouzoumen, m di konsa ke madanm sa fòk se inèd tan l fè anndan. Li gen dwa, bon, dizon ou ta ka di l se 30 minit, si m pè m ta yon strese, m ta di l 30 minit, 30 minit sanble inèd tan. L antre a yon cheve l pa janm soti. E l trè enpòtan sa k pral rive m nan la, antre l rantre a cheve a, l pran twòp tan a cheve a pou l fini. Se konpa a lap metel sou feu a. An atandan m pa sanble te enkyete deske l mete oubyen pa sanble mete anyen nan chofè a m pat gen lespri sa dèyè tèt mwen. Se aprè kesyon sa yo fin poze. Men mwen menm sa m te wè se l te pran twòp tan pase mwen menm m gen pitit lakay mwen kap tann mwen fòk li te gentan vini soti pou l gentan fè sa lap fè a mwen menm pou m ale m pa vle Lannwit gentan pran m, leta k tann an pran m. Ebyen, li fini pa kòmanse acheve a, li kòmanse, li kòmanse fè tèt nan tèt la. Madanm nan rive lan mwatye tèt la. Gade, li fè yon bò. Li fè yon bò. Li fè yon bò lò m gade Lò madanm m konprann madanm nan ap fini byen vit avèk mwen lò m gade m wè bruskeman m pa wè kote moun pase se menm si se yon labirent menm si yon moun pase devan w fò w wè lò l pase m pa wè e la m chita m pa wè lò moun pase mwen m ka jire nou m pa wè lò moun pase bò kote m e bruskeman m wè yon ventèn de moun ki chita an sèk Ki antoure m. Men, men la e yo la a, zaboka, tchaka yo, yo rele yo, zaboka avèk mayi degrennen, yo, yo, yo la pou yo manje. E latriye, yo gen lòt bagay ankò. Men m poko janm konprann sa k ap pase. Men lò m wè tyaka a. La e avèk tyaka a. M vin konnen genlè bal gon seremoni la. Epi m di madanm nan konsa e ou pa pito fò vit paske on dirè ke e m vin e nou tèlman pèdi tan e gen lòt bagay ki bal fèt la m pa bezwen rete. Madanm nan di non non non non non talè m ap fin ti vò la ou preske fini ou wè vrèman se gentan fè on bò. Madanm nan pat gen entansyon fini avèk cheve m. Madanm nan vlem asiste a sak bagay la kap pral fet la. Pase ke pou janl fe bo sa avek vites li te sipoze fe lot bo avek vites. Well. Men. Sa se 2 3 grenn moun mwen mete menm di w to to to to to ta ka menm yon 20. Yon ti kote tou piti yon chita kole lot. Lè w ap di w ventèn nan paske m te wè anpil, m pa t chita kont, m pa t kontwole. M te gen twòp emosyon pou m te ap kontwole konbyen moun ki nan ekip sa m. So, jiskaprezan, si moun yo te chita, y ap manje zaboka avèk mayi, se pa t ap pwoblèm pa m non. Ou konnen sa se culture moun nan ok Mwen konn manje zaboka mwen konn manje mayi tou Chita manje zaboka ak mayi non pandan se tan lòt la fè cheve male fè cheve byen vit male Mwen pa gen pwoblèm a sa non Se pa sa sèlman Talè nou pral wè boutèy kap pase Men anvan nou wè boutèy sa kap pase Men ni tanm tanm kòmanse M te deja sispèk genyen son bagay ki pa rete Depi m wè la e e Zaboka avèk e Maya mwen konnen gon bagay ki pral pase. Lè m vin tande tanbou a, bon, m klè m konnen se yon seremoni ki pral fèt. Men m pa janm swiv seremoni, m pa konn kijan sa fèt. So, se pa ke m fè kiryozite non, m pa bezwen konnen tou, men mwen di madanm nan fè vide atèt mwen m fin ale. Lò m wè madanm nan sanble p ap fin atèt mwen, seremoni pral kòmanse, m di men bon m ap mare cheve m, m ale ak male konsa. Madanm nan di men non. Pou ala cheve a konsa. Nou fè mnje konsa mezanmi. Li gaye tèt mwen tou pati non. Paske m santi ke m pa menm moun nan ankò. M di konsa ke a m paka pran lari a konsa non. Lè fini pou m al m pat vini a mouchwa se madanm nan pou ta banm mouchwa met nan tèt mwen m di o gran jamè. O gran jamè. M di se konsa m pral soti nan lari avèk yon bò konsa. Li gaye tèt mwen tou ap pati non nan bagay sa. Kounya la tanm tanm ap bat ok tanm tanm ap bat tanm tanm ap bat men mèt de seremoni an k vini mesye sa avèk yon yon yon e e e wouj e e m pat ka m pat ka desine bagay wouj la lan ren li men li gen yon senti wouj li gen senti wouj lan men l mouchwa lan men li tout bagay ekipman l gwo chapo li wè se l lan imite l met chapo tou So imajine w Mesye sa pral chek Li pral sekwe Li pral ba chak moun lamen Si mesye sa ba w lamen pitit Tout trip ou ap souke Lè l ba w lamen mezanmi Si se kounye a l ban m lamen an Mwen ale Sekwe men w doun fason Rapid Ke ka soke tout kò. E se fè m konnen ke lò moun konn ap di de w, lò yon moun ba w yon lamen konsa, fèm, rijid konsa, se lamen ougan, se kounye a m vin konprann sa vle di lamen ougan. So, men mwen chita atè a madanm nan, madanm nan tanzantan ap pale avèk mwen la, tanzantan m vire tèt mwen li gen pawòl l ap di lan zòrèy mwen. Moun yo pa tande. Sa vle di li menm li konnen seremoni a pral fèt, pral kòmanse piske men mèt seremoni an vini. Li di m konsa ke tout sa kòm patisipe, tout sa mwen fè la depi manje vini manje tout bagay kòm patisipe lan tout bagay. M patisipe nan tout bagay. Mwen wè m pran vre. Base, m sonje manman m di konsa ke mwen chè bagay sa yo. Yon seri de bwason gen la dan yo. La m wach ton bwason la. Ou wè s ki sa l make. Ou konn sa gen la dan. Ou ka li engredyan. Men yon seri de boutèy k ap pase pitit, ke ou oblije kage. Ou pa konn sa k ladan l. M di, wo! Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. M pa p bwè anyen lan boutèy sa. Pase manman m di kon sa ke, ba yo pa si malefik jan nou panse a. Manman m toujou ap rakonte nou sa. Sa a la rete lan boutèy ou ap bwè a. Avèk manje wap manje a. Yo menm yo abitye bwè afè yo. Yo pap fè yo anyen. Yo imunize. Men ou menm ou pa konn bwè sak nan boutèy la. Ou pa konn bwè. So. Tanm tanm. Mwen reyèlman mele m pa konn kijan map fè. Kounya mwen di ke. Fòm jwenn pou jwenn pou jan pou soti. Men boutè la son mixture ki ladan. Ou pa konnen ki ingredient ladan la ok ingredient li pa make. Li pa make. Pa gen le bol. Pa gen le bol. Kounya la ma ve se ye fe madam nan vin alye. Madam ka fe tet mwen. Ma pi majine si m te ka fe madam nan vin bon zanmi. Kounya m komanse ap depale. Map di bon gade jan mwa byen li te byen kwafe cheve a vreman gade jan byen fè cheve a ou ta merite gen yon studio sa pati sa pat gen manti ladan li vreman fè cheve a byen mwen di konsa ou ta merite gen yon studio men se flate map flate l paske se teyat map jwe map flate l paske poum mete l de mon kote pou si lòm di l kem pap manje Si li ka kanpe pou mwen, se lakay li m vini. Alò, m asime. Se lakay li m vini, se li ki ta ban m pwoteksyon. Ok? So, m kòmanse ba madanm nan pawòl, m ap di konsa ke, e m ka ede li, bay sa yo, m ka ba l, m ka ba l de referans, bagay konsa. Pito l al lwe yon ti studio, epi, paske li reyèlman fè cheve a byen. Li reyèlman fè cheve a byen. E pou, Mwen anvi rete pou madanm nan fè lòt bò a paske li reyèlman fè bò sa a byen. Men madanm nan pa dispoze pou l fini vre. Mwen di ke genlè men bagay yo ap vin sou mwen, fòm konn jwenn kisa m ap fè. Tout konvenk m konvenk lan, m santi li tanzantan l ap vin konsa ke sèlman men bagay la ap vini sonje pou manje wi, patisipe paske se etranje ou vini pa vin gate bagay moun yo, moun yo pap wè sa byen. Moun yo pap pran sa byen. Ke w vin la fè yo epi w pa manje sa m ta di w se yon priyè k pap desann. Yon priyè k monte k pap desann. Manje plat manje a kap vini wi. Mwen konnen pou boutèy la, pa gen pwoblèm a boutèy la. Li izi, ou pran pòz wap bwè epi, epi l tonbe sou tout rad ou. M ka soti lan boutèy la. So, boutèy la ap vini annatandan. Gwen boutèy la kap vini. Moutè la kap vini moutè la pa sa map pasel sa map pasel kounya lèm tande bon tam tam ap jwe ton bon tam tam hein kounya m kòmanse danse m di men lè map danse tifi a wè map patisipe vre kounya l kontan men l pa janm enterese a cheve a non. Li pa vle fini a tèt mwen. Kounye a men. Map danse, map danse. Mwen se danse. Mwen lan sans ke yap danse a. Ase m kon danse danse a isye. Men se chita, chita. Mwen kanpe, mwen kanpe. Men pwene se tan. Map di mezanmi Michel. Ou kwè se pa lwa k pran w? M di non. Lwa pa ka pa pran m. Antouka, m ap fè lwa pran m. M ap fè lwa pran m pou m pa manje manje k ap vin nan. Pase bwason an, tout ap tonbe. Pase, vin remake dam nan kwense m. Li kanpe dèyè mwen. Lò m ap bwè bwason an, l ap pete vire gade, gade si m ap wè vre pandan se tan mwen menm m ap vire tèt mwen konsa pou l pa wè paske m ap danse li pa ka wè. M tèlman fin fou an debòde ap danse, bagay la ap tonbe sou mwen, men moun ki chita anfas lan pa ka wè m pa wè se li menm ki pou wè. Mwen menm m pa met tèt mwen yon jan poul wè men bagay sa pase paske m te vrèman debòde lan danse a. Te de fwa mwen debòde map danse. Te tèlman debòde ap danse. Pase l. Ooh m pase pa sa, m pase pa sa. Men dezyèm nan kap vini, Men Maria kap vini avek zaboka a. Mwen la e a lan kwi a. Kote tout moun ap foure men yo pou yo manje bagay la konsa. Men yap vini. Eh. Men yap vini. Youn abitye a lot souman. So yo gendwa manje lan menm la e. Lan menm kwi. Kounye a la men kwi a ap vini mezanmi. Mwen ti mezanmi m pa gen espirasyon. Pase depi w pa manje. Yap wè lè w pa manje a. Ooh m di God. M di m pap manje non. Epi mwen di, men, kounye a m di konsa ke, m sèl jan pou m pa manje la. M pral kanpe kounye a la pou m danse. M pral kanpe pou m danse pou m fè bon lwa pran m. M telman bizi lan danse kounye a wè m patisipe paske dam nan di fòm patisipe manje a mwen menm ap pase manje a gen poul pase plat mayi a vini m kanpe Lòt mayi a vini, wap danse. Panse lòl yon sitiyasyon nan lavi ki pa menm. Fòk di kreyatif. Pou moun pou moun pou soti ladan. So, se lan sa nou kwè lan danse map danse pou nou. A se te semenm, mwen di Bondye, a, ou wè jan map danse, ou kwè se pa lwa. Pou ti moman m di mezanmi ou kwè se Se ou ki fèk danse ou ki se tout vose lwa m pwòp tèlman mwen danse pase se kòm bon tanbou ayisyen an ke m aprann danse avèk ti roro a m ap danse pou ou so mwen danse mwen danse mwen danse m pa manje manje a pase m pa manje pase madanm sa ki kanpe la pou manje li wè lòt tèlman lòt yo kontan m ap danse se li ki te pwoblèm nan. Pase lòt yo kontan map danse. Lòt yo kontan map danse. Li pa ta vin di pou mwen se. Li pa ti pe. Li pa men bagay lòt zaboka ap vin. Che mwen men zaboka. Bon zaboka. Eske se lwa m genyen vre? Mwen sou fèk danse m ap pran jous m pa met bagay yo lan bouch m manman m di konsa ke tout sa w tande a sa k lan vant lan se la nèt. Apre ki konpozisyon ki lan boutèy moun yo pou mal bwèl menm oh men malgre ke map di Bondye padonem se pa lwa m genyen men an menm tan map mandem yon sèten bout map mande se pa lwa fòm tèlman danse poum pa manje pase manmanm dim pa manje toujou di sa. Men mwen kounye a la. Mwen se ke. Mwen gen bagay la. Mwen pou sa gen. Gen lòt. Esi gen bagay toujou. Bon. Mwen te di tout moun yo chita la wonn badèt. Kounye a men gwo madèm ki kanpe men gwo se chapo. Le pati chapo sa mède a non. Gwo bagay men lajèl. Men. Wouganl devan l Li kanpe Pou li pot plent Kon plent li gen pou l fè. Sa se pati spirityèl bagay la. Tout lòt la yo se te jwèt toujou. Madanm nan di konsa, Menm mwen avan yè oswa M ap rantre lakay mwen. M pa ka rantre. Men wotè Pero monte. Men wotè Pero monte. Fòm ta dou son gote gen yon mas eskalye mirakulezman ki fèt devan lakay li, li pa fouti rantre devan lakay li. Pou peron k monte wo pase son granmoun li ye pou peron l monte wo peron alò pa yo rele peron an se yon sòsòt de eskalye konn gen yon ti yon surelve yo fè devan kay yo so yo paka fè l wo paske e pa tout moun ki ka Mete pye yo. Men madanm nan di wè bagay la monte wo l pa ka met pye l. Mesye a ap koute. Men, se te yon defile. Yon defile. Yon defile. Se youn apre lòt. Bon kounye a mwen menm. Map di bgy madanm nan vin di konsa kounya pou ma pou bon konpwen mal di tou mwen menm fi chita dèyèm nan m di konn sak pase m pral dedouble m pa konn si gon bagay rele dedouble antouka mwen menm mwen di m pral dedouble m pral pran vitès paske m vin wè kounya la m lon bagay ki vrèman se pa yon ti manje kap pase sèlman li spirityèl menm si mwen di se nan domèm pam nan yo antre spirityalite a. Kounya la a mwen di bon. Ah bon. Gen konplent e m santi konplent lan se plent yo pote pou yon lòt moun. Pase m tande lòt yo ap pale, m fè relasyon an, se kòm si m ta dwe di w madan entèl bagay konsa, m santi ke se yon konplent Ou konplenn, men yo antuka yo menm yo konn sa yap di a. Men ma rive pran, o mwen fraz sa a mwen konnen ke li di li tap rantre lakay li, li wè men wotè peron monte. Men son pawòl m abitye tande deja. M abitye tande deja, paske ou menm ke timoun, Ou konn gen bòn lakay ou konn vin rakonte w krik krak. Y ap rakonte w pawòl pou anvan w al dòmi. Les histoires à faire peur les enfants. Men, retni pawòl afè Pewon monte a, m konnen bagay sa son konplèt li vle di, E lòt yo m pa fin konprann langaj langaj sa sa vle di. Men sanble ke mesye sa a genlè gon travay pou l fè. M santi seremoni an poko fini hein. Ke mesye a gen travay pou l fè men men men men men ki ki ki ki ki ki rantre lan transandans pa m. Ok. Kounya la menm si w wè m ap danse la ou an motion la m ap danse men lan tèt mwen m ajenou. Bagay sa ka difisil pou n konprann. M oblije kontinye danse. M pa ka kanpe non. Y ap mande what's wrong with me? Eske m ap vin bloke bagay yo a? M oblije montre yo patisipasyon paske nan tèt mwen se priye k ap fèt, priye k ap monte. M ap fè priyè degzòsizm paske mwen wè la avan se te yon jwèt mwen se te yon fòlklò. Se te yon fòlklò. Bon wè m tonbe danse bagay konsa. Kounya mwen se nan m wè bagay sa m rantre lan gwo koze. Li pa fòklò ankò. Pati sa pa fòklò. Pati sa se pou wap pot plent pou moun ka gen vanjans. So m santi, m santi ke Li ka debouche sou yon bagay. Lèm santi la m dedouble, sa vle di konsa ke m ap kontinye danse, m vin dedouble a vle di konsa ke spirit mwen deplase de kò a, kò a ap danse, men spirit mwen se yon lòt bagay. M ajenou nan spirit mwen, m ap devan Bondye, m mande l padon pou tout peche m fè, epi pou m kòmanse kounya la pran pawè sou non presye de Jezi pou yo ale. Ah ah esprit du mal la kap rantre la pase m vin santi ke bagay la pa gen jwèt ankò danse bagay se yon esprit du mal kap rantre so pa konnen ki kisa m bay piblik la kisa m kisa m voye ba yo men sa m fè a se kòm si m ta di w lè m vin pran konsyans Moun yo disparèt. Pat gen, fòm ta di w, pat janm te gen moun ditou. M pa konn si se grenn pa grenn yo disparèt, pandan m rantre an trans nan lansman, men y ale. Lè yo fin ale, m santi seremoni an pat fini. Se sa m fè a ki voye yo ale. Sa vle di sa fè gen de moun di konsa ke no, se te zonbi yo te ye, oubyen se te ti move zanj yo te ye, se lan tèt mwen sa te ye, akoz de cheve a madanm nan te rantre yon bagay li fè ladan l. Se kòm ta di ou son bagay majik, son bagay e e e e vodouistik. I don't know, vodouès. Men, whatever sa li ye, yo te rive lon faz pat gen jwèt ladan. Pat gen jwèt ladan. E m te double pou m priye. Priye. Lè m fin priye, se lè sa wè madanm se plis Madanm nan te gentan fini cheve m nan 2 klendè, li te ka li te kandwa fè l li pat vle. Li gentan fè cheve a byen vit lè w fin mande pou l touche l bagay la fin ale e li pè m. Li mande pou m ale. Kounye a la m ba l kòb li. Mwen vin sonje ke m gendwa pa rive byen lwen non. M di m pap rive byen lwen paske m gendwa pa wè kote madanm nan. Menm jan m wè moun yo vin dispè m te gendwa pa wè kote fi a fè. Fòk m retounen m di l m pa ka ale kote m prale a. M pa ale byen lwen. Menm lè a m tounen, m vin sonje sa. M di konsa m pap ka soti non. Li di m te konnen w pa ka soti. M te konnen m pa ka soti. Li di m te konnen w pa ka soti. Kounye a kote l al fè m soti a e pa kote m te rantre a non. Lè m gade m pa konn se pou l epate mwen, li fè yon lòt chemen avèk mwen. Lè m gade m parèt sou Dèlma. M te sou Gran Ri, m parèt sou Dèlma nan zòn MAS. Se li k mete m nan machin. Epi m ap di l pa bliye non. Bon, mwen tèlman ba madanm nan pawòl, mwen di l ke pa bliye ke m ka toujou ede li, m ba l nimewo ke l ka jwenn mwen, m ka toujou ede li, men m pa ba l nimewo lakay mwen non, m ba l nimewo travay, bagay konsa. Pou montre l ke m enterese ede li. M sou fè yon mwa cheve a bèl. Men m panse bagay la rete la. Cheve a vrèman te bèl. M panse kounye a tout bagay fini. M ap monte lakay mwen. Li rele tap tap la pou mwen. M monte tap tap la m ba li. Konprann? Men mwen la. M soti bò ponpye. Konprann? Men. Lò m soti m sou yon jan. M pa gen vètij non. M soti yon ti jan sou kòm si m ta di w. M wè trouble monte m mwen konnen se emosyon monte machin tap tap la m ale sot anba delma la m pral monte anlè boudon kote m abite so lò m rive lakay mwen rive a tan pou vètij deklare ou konnen lò gon vètij lò vètij la rete Ou still santi w sou Bètis sa dwòl. Lò bètis la rive mwen, menm mwen k gen ti kouri a lan tèt mwen, se yon sizo m oblije pran, nou pral tande pou ki rezon m pran yon sizo pou m koupe cheve a. M pa t anvi koupe cheve a, cheve a te reyèlman bèl, men si m pa t koupe cheve a sa t ap rèd. Yon lide m fè lòm wèm gen vètij la m di ah la bib la toujou di ke si bagay la te gen yon move zespri ou wè ke bagay la te ka debouche sou yon move zespri cheve sa yo met nan tèt ou a move zespri a pap gen pouvwa sou li men lap gen pouvwa sou cheve a son cheve pou m retire paske m pat sipoze gen vètij Gen moun ki di se zèl cheve a ki twò sere, twò sere. E m pa abitye penyen avèk twò sere, m di l posib. Li posib li ka twò sere gòm vètij, men tande, tande. Tande. M kòmanse ap drese, retire, ap detrese. Kè m fè m mal tèlman cheve a bèl, m ap detrese bagay yo ti grenn pa ti grenn. Chak grenn branch fek cheve ke map detrese son mòso lan vètij la map retire. Se kòm ta di w vètij la son tou l ye epi li split an plizyè ti mòso pòp! Epi chak fwa w retire yon ti cheve son mòso lan vètij la. Epi m kontinye retire. Vètij la diminye. Li vrèman sanble se sere l te sere twòp. Fatig vètij la ap fè m pa kontinye mwen menm fò m kontinye se yon ti bebe wi k ap tann mwen la epi timoun k ap okipe l la se yon bebe l ye pou kont li se yon ti jèn fi tou piti piti m pran kouto a m pran sizo a m pran sizo a m rache yo m pran sizo a m rache yo m di a. M kòmanse ap rache lòt bò sa, rache, rache, m di apre sa m a koupe l, m a ranje l, m a va ranje l. M rache yo, m rache yo, m rache yo epi lò m fin retire tout nèt, kou m retire dènye branch lan mezanmi, kwè m, vètij la koupe sèk, sèk. Se lan pwen sa l te. M retire l. E lè sa m vin wè klè. Pandan se tan, m di non. Cheve a genlè te yon bagay ladan. Fò m priye sou cheve a. Fò m egzòse si cheve a. Paske se anndan kay mwen l ye. Mwen ti bebe m gen moun la. M priye sou cheve a. M fini m mare l mete l yon kote. Paske l te gentan fin lannwit. M pa t bezwen desann deyò. Pandan se tan. Yon sè m vin lakay. Lè m ap esplike l sa, pou moun ki toujou se. E li konn ap mete ti kouri, te ban m ide mete ti kouri. E li te ban mwen. Le landemen lè m ap chèche cheve a pou m al jete deyò, m pa janm jwenn li. Lè m rele m vin jwenn li, li te gentan pran l, li mete l nan tèt li. M di malgre m rakonte w sa k pase w met cheve a nan tèt ou. M di si te gen yon sò k rezève a mwen se ou l ap rezève a. Kwè m si w vle, chak vandredi etan vandredi sa ki pase a la menm è, mwen santi vètij la. A la menm è. Enkwayab men vre. M pa p veye ki jou l ye, m pa p veye si se vandredi l ye non. Se lè m gen vètij la m vin remake ke se vandredi l ye. E a lè sa te pase. Sa vle di ke yo menm yo toujou al priye lan lè, menm lè a le vandredi, yo dwe site non. Yo dwe site non. So meaning, m anpeche yo kontinye. M te vin bloke yo. Avèk priyè mwen m vin bloke yo. Yes si mwen se konplèt kap fèt kounya la banm loco sa pa relve de Dieu kounya la li pa relve li pa se fòk li pa menm relve de fòklò gon entansyon m bay entansyonèl ladan hein pou wap plenyen de menm si wap antre lakay ou paka antre lakay se yon moun ki fè sa. Ou moun ki fè sa? Ou konnen bagay la pa ka vin monte wou vre. E lan tèt ou sa ye? Ou se li bagay yo met lan tèt yo, la fin yo di se yon tèl ka fè. So, ninin, vi, kontinye priye sou sa, apou sa a fèv chak vandredi a li fin ale, la soupi, la ale. Lale. Mwen te soti sèl mwen ki te met cheve a sou tèt li, li menm li kòmanse gen de tribilasyon pa l. M di m te pa lou. M di son cheve m priye sou li men m pral jete l kanmenm. Se bon pou jete, bon a jete. Ou pran lale sou de mwen menm pase. M gen timoun ap okipe m, m gen bagay ap travay pou m fè, m pa gen tan pou m wè ke l pran cheve a. Lòm dispoze, li menm li vin wè mwen. Ki bon cheve a l ale, li kanpe mete l nan tèt li. Lòm vin wè m a, lòm vin wè sa kounye a la. Mwen di l, cheve a pa fèt pou cheve pou ou. Alò, se pa mwen pa gen tèt, m al retire l nan tèt mwen, li se pou l retire l, epi jete l. Mwen ba l lòd la, m pa konn si l te fè l ou pa. Men son moun ki te, son moun ki te. Men. M toujou santi m koupab deske m pat tou pran cheve a la pou l ap m jete l la pou l ap m jete l paske menm si se yon ti sè m se yon ane diferans men chak moun gen dwa gen konprizyon pa yo so nou wè ke moral de sèt istwa ou vle fè mari w plezi pandan se tan an menm tan w pa vle depanse kòb w al yon kote w pat konnen epi Mwen di kouman fè kwè machann nan poum poum tandel pou map pran referans li. Se pskem gen lot kote mte ka ale. Men paske m toujou gen yon relasyon a machann depim tou piti. Yo pap voye w ka moun men yap voye w lan mache. So machann nan ou pale avèl ou ri avèk li. Se de moun ki te gen anpil amour lan kè yo. Anpil amou. Alò, se te lan pwovens mwen te ye. E kounye a Loran te lan kapital la son lòt kote. Yon lòt kote. Men, m di konsa men gen sèt sèt yon bagay ki kloke toujou. M di, men bon m vin konprann ke lò fèk fin akouche, Ou pa gen tout mayo vre. Ou pa gen tout mayo vre. Lè ou fèk fin akouche. Ou pa gen tout mayo pase ke. Ou pa ta ka konprann pou madanm nan refere m avèk yon moun epi konsa pou m ale. Poutèt m kase di moun. Men an atandan, chofè a te reyèlman, m regrèt retire chofè a. Misye pa t malad. Si m pa t gen vètij, m pa t ap retire chofè a. Mwen tap kite cheve m. Byen fèt. Pase m gen yon cheve fen. Madanm nan jwenn fason li mete li mete bagay. Li mete bagay. E pou cheve di m gen ki ka kenbe e e e e fèk cheve. So. Nou wè ke nou konn ap pale de fòklò. Fòklò la te bon. Tout otan ke te te fòklò. E, m te arive konnen ke se pa lwa m te genyen, se afè m tap regle pou m pa manje kanka paske manman m se sa l toujou di. Apresa m bwè kwa. Lò moun yo ap pase ap defile an konplent non. Se te twò. Se te twò. Se te yon sèl moun ki te konplent. Kounye a m ta di w se yon pati de kominyon l ye kote priyè ap monte. Ap monte a kiyès? Ou pa ka al priye devan Bondye pou w ap fè, pou w ap mande Bondye al sen entèl. Ou se pa foti Bondye ou paka priye sa non. Gen pati nan la bib la ke yo konn di ke bon gen moun kap mande mande bon ou ka li li pou mande revanj. Men mwen men mwen konnen pati sa mba mba sèvi avèl non. Paka mande revanj. E m su ke menm si li se yon lòt cheve k lan tèt men e pat li menm li te itilize cheve a. Pase lè m mande moun, yon moun ki lan travay mwen konnen, alò yon granmoun ki gen esperyans, li di m konsa ke se pat de moun reyèl ki te bò kote yo. Se te de zanj, de zanj nan fwa fè kwa yo a. Ou wè yo men yo pat egziste vre. M di se posib paske m pa wè kilè yo rantre. Pa wè kilè w antre m di konsa e de a pati de moman ke moun nan met cheve a lan tèt mwen l ban m kèk alusinasyon. Mwen te vè sa l ye a. Atlis m pa t manje bagay yo a. Bagay la te reyèl. Pase li menm li manje l. So, petèt ke m te wè 20 moun e de te 2 3 grenn moun li te ye. I don't know. M pa konn afè yo. Men, mwen wè ke lò gen Bondye lan vi w se sa nèt. E, m te oblije jwe jwèt yo a wi. M oblije jwe jwèt yo a, alò yo fò moun konn fè teyat dan la vi. Jwe jwèt yo men lan tèt mwen se kriye m ap kriye.